Hello kòman nou ye? Jodi a nou antre lakay ou pou nou kapab pale ou de yon tèm ki enpòtan anpil. Jodi a nou vini pou nou prezante ou yon seri, ou konn sa yon seri ye, n ap prezante ou yon seri, anndan seri sa li genyen 5 epizòd. Haa! Se anndan seri de videyo sa a, nou pral eseye dekòtike pou ou kisa kosmovizyon an ye, ki enpak li genyen nan vi ou ke w ap mennen chak jou, kisa yon moun kapab fè gras avèk konsèp sa nou rele kosmovizyon an e pou mennen ou a viv tankou yon moun ki konsyan de tout reyalite k ap pase bò kote w. Nan premye seri de videyo sa, nou pral antre nan konsèp de baz la pou nou mande kisa kosmovizyon ye. M pa ta renmen aske w di se yon konsèp inivèsitè, li se yon bagay ki pa janm twò komen, se pa petèt premye fwa w tande l. Rekonèt nan may ou, lè n pale de konsèp inivèsitè, tout moun ki vle aprann, kapab fè yon etid inivèsitè. Il sifi ke sèvo ou mete l disponib pou aprann, pou reflechi e pou devlope l. An nou antre rapid vit, lè nou di kosmovizyon, nou jwenn nannan mo sa a nan lang alman. Nan lang alman an, n ap tande yo di li rele Weltanschauung. Reprezantasyon ke yon moun genyen de mond lan. Donk, Welton Chang se yon konsèp filozofik ki vle di vizyon yon moun gen de mond lan, opinyon yon moun gen de mond lan, ou ankò ki reprezantasyon moun sa fè de mond lan. E se Welton Chang sa, lè nou ap pale Nan franse, nan lang franse, nou arive di kosmovizyon. Se sa k fè, anndan seri sa a, nou pral pale w de kosmovizyon. Mennan, sa se konsèp la. Kòman nou kapab defini kosmovizyon an? Kosmovizyon kapab defini kòm kapasite fondalnatal ke yon moun genyen pou li esplike oswa entèprete anviwònman ke l ap viv ladan l lan. Lè nou pale de kosmovizyon tou, li kapab tou vle di se kapasite. De baz, abitid yon moun genyen pou li kapab panse e pou l kapab aji. La a, nou pral arive konprann otomatikman chak grenn moun gen pwòp kosmovizyon li. Chak grenn moun k ap viv sou tè sa a, li genyen pwòp fason ke l konprann mond lan. E se fason sa a li konprann mond lan ki li pral dirije sa l ap fè, sa l ap di, sa l ap panse. Otomatikman, n ap di w chak grenn moun genyen pwòp kosmovizyon li. Chak grenn moun k ap viv nan mond sa a gen yon fason ke l wè mond lan. E se fason sa a ke l wè mond lan ki pral pèmèt aske Ou konprann li dirije sa l ap di, sa l ap fè e fason ke l ap reyaji. Sa se an rezon de jan l wè mond lan li panse. Se an rezon de jan l wè mond lan li aji. Se sa nou rele kosmovizyon pèsonèl la. E nou pral konprann tou ke kant ou pale de kosmovizyon, Ebyen, kosmovizyon yon moun, li afekte dirèkteman antite sa yo. Lè yon moun genyen kosmovizyon l ke l ap aji selon li, kosmovizyon an afekte valè li. Kosmovizyon an afekte jijman l ap pote sou lòt moun. Kosmovizyon an akfekte desizyon ke l ap pran nan sosyete a, nan vi pa l. Kosmovizyon an tou, li arive fè l panse de moun yon fason ki an rapò avèk kosmovizyon l lan, e an fen de kont, kosmovizyon an afekte konpòtman ke l genyen nan tèl sosyete done. Mentenan, lòt kesyon n ap poze, èske reyèlman chak moun genyen yon kosmovizyon? An nou pran yon senp ti egzanp. An nou pran yon ka de yon moun ki malad e yon bon jou pandan l al lopital, doktè di l ke li malad nan nivo ren. Or, moun sa pa t janm konnen te gen yon ògàn nan kò l ki rele ren. Se pandan doktè a ap esplike l men ki fason l te konn manje, fason l te konn nouri tèt li ki fè l vin genyen pwoblèm nan ren an, li vin konsyan vrèman gen yon ògàn nan kò l ki rele ren. Men toutotan l pat janm gen pwoblèm sa nan ren l, li pa tap janm konnen ke si gon ògàn nan kò l ki le rele ren. Li tap konnen l gen bouch, li tap konnen l gen zye. Men ren an, li pat janm konnen sa toutotan doktè pat di l ke l gon pwoblèm nan ren. Men kesyon n ap poze kounye a, èske paske moun sa a pa t janm konnen si l gen yon ògàn ki rele ren, sa tou vle di li pa t gen ren nan kò l? W ap reponn non. Enben, se yon egzanp ke nou te pran pou nou fè w konprann ke lefèke ou pa t konprann, ou pa t konnen konsèp sa a, ki rele kosmovizyon an, sa pa t vle di ke ou pa t gen yon kosmovizyon. Chak moun, n ap di ankò, gen yon kosmovizyon. N ap envite w a aji e reflechi pou w kapab fè sa w ap fè yo de manyè konsyan. Sa w ap di, sa w ap fè dwe fèt an rezon de yon baz ke ou menm ou jije ki bon. Paske avèk kosmovizyon w, w ap kapab aji avèk plèn konsyans. E kèlkeswa sa w fè dan lavi, li pral kapab fèt sou baz yon fondman Kèlkeswa moun di l bon, kit moun di l pa bon, men w ap konnen ou pa t aji pa ensten, men w te aji avèk refleksyon, avèk yon baz lojik ke w te byen aswa ide w la anvan menm ke w te fè aksyon an. Nan chak ti bout videyo sa yo, nou gon dènye pati ki toujou titre Kisa nou dwe aprann? Kisa nou dwe aprann apati de Premye video sa. Ebyen video sa vini poul di ou. Ou dwe aprann vin konsyan de sa ki konpoze ou antanke moun. Video sa vini pou di ou. Ou pa ka ap aji san ou pa gen yon baz ki byen defini pou aksyon ou yo. Paske lè ou fin poze yon aksyon, si ou gen tò, sosyete a ap kondane ou kanmenm. Men sa ki pral ede w anndan kondanasyon sosyete a, se rekonèt ke lè sosyete a imilye w, petèt ou kapab nan prizon, petèt ou ka an kaval, ou mawon, men èske konsyans ou akonpanye de sosyete a pou jije w tou? Ou dwe aprann gen yon baz, ou dwe aprann konn kosmovizyon ou pou kapab aji selon li menm, pou ke lè sosyete ap kondane ou, konsyans ou tou pa kondane ou. Paske ou konnen ou te aji an rezon de yon bagay ke ou te konnen. Sa ka rive bagay ou te konnen an, li pat bon, men konsyans ou ap di ou se li ou te aprann, se pa fòt ou. Ou pral reaprann. E premye videyo sa a, li te vini pou l di w tou, ou dwe abòne avèk espas sa a ke w ap gade a, paske se 4 lòt videyo k ap soti pou w kapab konnen kilè yo disponib. Paske se pa lakay ou nou prale pou n di w dezyèm videyo a soti, twazyèm nan soti. Men lè w abòne avèk espas kote w ap gade videyo sa y ap pèmèt aske ou vin genyen plis bagay. Se Pazbenn an nou fè yon kominote k ap reflechi, pataje, medite e avèk lanmou pou nou grandi.